Ayiti se yon peyi ak anpil montay nan Karayib kote 11 milyon moun ap viv. Plato Santral la se yon zòn vèt kote gen anpil fwi tankou mango e moun ka rekòlte mayi, pwa ak kannasib. Sepandan, nan mitan tout sa gen yon lòt reyalite. Yon reyalite kote lavi anpil timoun ayisyen ap riske chak jou. Yon reyalite kote malnitrisyon se yon menas pi gwo pase tranblemann tè oswa kolera. Anfèt, sou chak 14 ki moun, gen youn ki mouri anvan li rive gen 5 an. Povrete se yon gwo risk pou jèn timoun. Absans revni e kondisyon lavi pov atake devlopman byolojik e mantal timoun yo. Yo limite opòtinite timoun yo ta ka genyen nan lavni. Se sa ki fè abòde lamizè a enpòtan pou amelyore devlopman timoun yo. Ann Ayiti, sa prezante yon trè gwo defi paske gen plis de mwatye nan pwpilasyon a k ap viv nan povrete. Yon nouvo apwòch nan pwogram anti-povrete a, ki rele pwogram gradyasyon, kòmanse popilè nan peyi pòv yo. Apwòch gradyasyon fèt pou l ede moun ki pi pòv nèt. Pwogram sa yo baze sou yon lide ki di ke moun k ap viv nan povrete bezwen yon gwo pous pou yo ka sòti nan povrete a. Pandan 18 mwa, pwogram sa yo bay yon lòt tip de sipò. Yo konn bay yon ti tchotcho lajan oswa yon byen ki ka itilize pou monte yon biznis tankou betay, pa egzanp, aksè ak yon jan pou sere lajan ak kredi, epi fòmasyon. Ann Ayiti, yon òganizasyon ki rele Fonkoze ap fè pwogram Chemen Lavi Miyò, oubyen CLM. Pwogram nan ap konsantre sou fanm. Epi anpil nan fanm sa yo gen jèn timoun. Yon aktivite k ap kore fanm pou yo ka sòti nan povrete ka pòte bon rezilta pou timoun yo tou. Pwogram nan ede fanm yo mete kanpe ti biznis oswa lòt aktivite ekonomik. Yo bay medam yo kèk bèt tankou kabrit, kochon oubyen machandiz pou yon ti komès. Yo jwenn osi sipò pou yo vin manm yon gwoup kominote k ap ede yo sere epi prete lajan. Yo resevwa materyèl pou amelyore kay yo ak pou yo bati yon latrin. Tout sa pandan yo resevwa fòmasyon ak konsèy sou kòman yo ka amelyore santi ak ijyèn ni pou yo ni pou timoun yo. Madlèn se manman twa gason, Makenson, Wilson ak Junior. Li te antre nan pwogram nan an 2017. Li te resevwa 2 kabrit ak yon kochon. Lide a se te pou yo fè pitit. Konsa Madlèn t ap fè kòb. Depi yo te ba li bèt yo, de kabrit yo te ba li vin tounen sèt kabrit. Li gen plan pou vann nan kabrit yo epi itilize lajan an pou l peye lekòl pou timoun ki pi gran yo. Pwogram la ede amelyore lavi timoun yo. Timoun yo ap viv nan pi bon kay ki konn twonpe ni solèy ni lapli. Yo pa oblije fe bezwen nan zèb yo. Epitou, timoun yo bwè dlo ki pwòp e yo manje pi byen. Grasa pwogram nan, Wilson, pitit Maden ki gen katran, ka dòmi san danje nan nouvo kay la. Li manje pi byen epi li pa malad fasil menm jan. Jesyonè pwogram nan jwe yon wòl ki enpòtan. Yo vizite chak fèm lakay yo epi yo ba yo konsèy sou tout kalite zafè, tankou kijan pou yo pran swen timoun yo. Men se jan plizyè aktivite sipò yo melanje nan yon sèl ki vrè fòs pwogram nan. Pa egzanp, lè pwogram nan bay yon fi te dlo, jesyonè ka a aprann fanm yo kijan pou yo sèvi avè l. Apre sa, li ka kontwole si y ap sèvi ak filtè a byen. Sa vle di ke fanmi yo ka wè avantaj yo jwenn lè timoun yo bwè dlo ki pwòp. Konsa, l ap pi fasil vin yon pratik nòmal nan kay la. Sa pa vle di tout bagay mache san pwoblèm. Angeline gen kat jèn timoun epi l ap viv ak mari l nan mòn Plato Santral. Depi li te antre nan pwogram CLM nan, Angeline ap reyisi jere kabrit, poul ak yon kochon epi l ap vann chabon ak fwi. Men li konn pa jwenn gado pou timoun yo, sitou lè l bezwen al nan mache a ki byen lwen lakay. Li gen yon tifi ki gen 7 an ak yon ti gason ki gen 5 an. Se yo ki konn veye sa k pi piti yo. Angeline konn pa alèz, yo pa an sekirite, yo pa jwenn ase manje, epi yo konn sal. Anpil fanm gen pwoblèm pou yo veye timoun yo pandan y ap travay, sitou lè timoun yo piti. Yo ka mande manm fanmi oswa vwazen yon ti èd, men sa pa toujou fasil. Samantha e pitit li Jessica ki gen 2 zan, yo pa viv ansanm kounye a. Samantha te ale nan nan yon lòt kote pou l ka jwenn travay, epi li kite Jessica ak manman l. Li kwè l ap pi bon pou Jessica si l rete nan zòn nan. Epi li fè manman l konfyans kòm moun k ap jere pitit li. Men konsa, li pa p ka ede pitit li aprann ekri, epi manman l pa konn li ni ekri. Se pa tout fanm ki ka jwenn sipò nan zafè timoun yo. Konsa timoun yo konn rete pou kont yo oswa ak lòt jèn frè e sè. Fanm yo santi yo pa gen lòt chwa, se sa sèlman yo ka fè. Pote pitit yo nan mache oubyen nan jaden pa toujou fasil. Epi yo konn pè pou sekirite timoun yo lè yo kite yo ak yon lòt moun yo pa konnen. Yo panse timoun yo ta ka gen pwoblèm. Depi souvan, pwoblèm nan lye ak yon kwayans nan move je. Yo pè timoun nan ka pran yon madichon. Yon lòt bagay k ap rann la difisil pou yo asire ke timoun yo jwenn tout sa yo bezwen pou sante se paske se trè souvan fanm yo rete pou kont yo kòm responsab pou bon swen timoun yo. Mari yo konn souvan pòte manje oubyen ti bagay dous e yo konn jwe ak timoun yo lè yo lakay. Men se mandanm yo ki bay timoun yo manje, se yo menm ki lave, epi gen lòt travay yo bezwen fè tou, yo kwit, yo pote dlo. Pwogram CLM nan di ke fanm yo ka fè kòb menm jan ak mesye yo, men li pa konn chanje jan fanmi yo konn separe responsabilite pou yo pran swen timoun yo. Yon relasyon ki djanm ant fanm k ap patisipe nan pwogram nan ak mari yo enpòtan pou leve timoun yo epi pou yo byen pwofite opòtinite pwogram nan ap ba yo. Fabienne gen kat timoun. L ap byen avanse nan pwogram nan paske li ogmante kantite bèt yo te bay li epi l ap vann nan mache a. Kounya, li ka voye pi gran timoun li a lekòl. Pwogram sa yo vin posib grasa yon bon kolaborasyon ak mari li, ki rele Ricardo. Li travay tè epi li konn moulen kann. Men li ede ak travay lakay yo tou epi li konn veye timoun yo. Sèvis de baz tankou swen sante ak lekòl enpòtan anpil pou devlopman timoun yo. Estrikti pou sèvis sa yo ka pa egziste menm an Ayiti. Gen anpil timoun ki pa gen aksè ak sèvis yo bezwen. Sa ki genyen konn movè kalite epi yo lwen oubyen chè. Sèvis edikasyon pou timoun pitit prèske pa menm egziste. Yon pwogram tankou CLM ka ede amelyore lavi timoun yo. Timoun yo rete nan pi bon kay, yo manje pi byen, epi yo pi an sante. Men gen plizyè bagay ki ta ka fèt pou l amelyore enpak sa a. Yon bagay ki enpòtan se vin pi konsyan de jan travay pou antre lajan, jesyon fwaye a epi pran swen timoun se twa gwo travay ki difisib pou fèt ansanm. Ankouraje patisipan pwogram nan pale de difikilte ki gen ladan l se yon premye bagay ki ta ka fèt. Angaje nèg yo ak lòt moun pou asire timoun yo jwenn bon swen ap enpòtan anpil pou devlopman timoun yo. Pou sa l fèt pi plis, fòk fòmasyon yo montre enpòtans aktivite pou devlope lespri timoun yo, aktivite jwè ak timoun yo, koze okipe bezwen timoun yo sou baz bezwen yo. Men pa gen ankenn fanmi ki ka leve yon timoun san aksè ak yon bon sèvis sante, lekòl, ak lòt sèvis esansyèl. Timoun pitit ann Ayiti bezwen fanm e gason k ap mete men yo ansanm ak kominote nan tout peyi a pou asire devlopman yo. Ansanm, fòk nou asire chemen timoun ap swiv vin ap mennen yo nan yon lavni ki pi djanm, pi bon.